Jistis pou Jovenel! Se madam Lalim ki touye Eric Jean Baptiste! Masak Lasalin tout kote! Se madam Lalim ki fè masak sa yo! Apati de lendi 9 janvye 2023 sa a, Ayiti pral lage an degraba, byen avan disparisyon Prezidan Jovenel, peyi a pral pase youn nan pi move moman l selon listwa, oken eli pap opouvwa e Ariel Henry e alye se sèl kòk chante E ti rès sena a deja pliye pakèt li pou bay talon blanch selon konstitisyon peyi n. Byenvini, bonjou, bonswa tout moun konekte rezo enfòmasyon an. Tou depan de lè e ki moman ou pral tande epi gade videyo sa a, nou gen plezi enfòme w epi kenbe w enfòme sou tout nouvèl yo. Rete la poko ale men nouvèl la an detay. Ti rès sena ki gen nan tèt li Patrice Dumont, Gracia Delva, Kedner Augustin ak lòt ankò, san n pa bliye kantite sanksyon ki te enflije ak anpil otorite nan peyi n, Senatè an fonksyon yo deja mare pakèt yo pou 9 janvye kap vini la a e plizyè òm dafè nan vi nasyonal la gen gwo sanksyon Lèzetazini Damerik ak Kanada nan men yo e yo pa ka di anyen, mizo deja nan bouch yo. Lèzetazini ak kominote entèsyonal la gen pouvwa pou l fè e defè epi rache, jan n konnen l lan, moun sa yo yo te kenbe yo nan koripsyon. Yo te kenbe yo nan tout zak malonèt nan peyi a, yo pap ka di anyen e Ariel gen pouvwa lib e libè efektivman eskel pral òganize eleksyon jan yo dil la nou poko konnen. 3 moun dwe enstale nan tèt peyi a men sepandan gwo deblozay pete anyen poko ka fèt e madan Manigat menase poul retire kòl anndan komisyon sa. Nan minit nap pale la, odela de 9 janvye, bidon pap sonnen, Etazini ak Kadana te deja mete mizo nan bouch otorite politik nou yo ki ta benyen nan koripsyon e se nan moman sa Etazini gen posibilite pou vin bwote vòlò ak visye ke nou site byen fò nan zak malonèt pa rapò ak sa yo tap mennen anndan peyi a. Poko ale, enfòmasyon ak lòt se koulye a la e pa bliye gaye nouvèl la. Youri Latortue fini nèt sou pye, Lambert menm nan kouri, li nan kache, menm jan ak Rony Celestin, pèsòn moun poko konnen ki sa k pral fèt anndan bout tè papa Dessalines nan. Èske nou nou tande Youri Latortue ankò? Non. Sa vle di, entènasyonal la koute. Le pèp ayisyen di non! E nou menm nou di non! Kanada pa ka deside pou l ap mennen entèvansyon militè ann Ayiti. Pèp Ayiti deja konstitisyon an di non! Refòm konstitisyon nou an di pa gen okenn entèvansyon militè ki kapab pile sòl peyi Dayiti. Nou pa bezwen konnen nan ki fòm ke w bezwen nou menm. Men fòk ou respekte konstitisyon an. Fòk ou respekte dwa lakay nou. Nou pa dakò pou n ap di, oh men non se Ayiti li ye yo gen dwa. Non! An Ikrèn ki mande yo. Se Ikrèn ke y ap pwoteje. Ou pa wè konbyen de milyon de dola pou yo pwoteje Ikrèn ke yo voye yo an Ikrèn. Nou pa bezwen entèvansyon militè an Ayiti. Nou bezwen èd yo wi, men avèk lapolis. Men se pa kòmsi rantre nan lapolis la pou di lapolis la ou pa gen dwa tire sou yon bandi. pase yon bandi la m soti deyò a la m pran yon m pa konnen m pran yon menm yon manchèt m soti deyò avèk yon manchèt m ap parye ba ou yo pap kite m rive lwen avèk manchèt la jodi a ou gen dwa bezwen yon entèvansyon militè entèvansyon militè pa bon pou ayiti nou gen de règ de lwa fòk nou fè respekte yo. Nou gen de règ de lwa fòk Kanada respekte nou. Toutan nou pa kanpe anfas Kanada pou nou di l non, y ap toujou panse nou se de gwayil, y ap toujou panse ke nou se de enbesil, y ap toujou panse ke se yo k kapab pran de desizyon pou nou. Jodi an, nou vle ke pèp ayisyen an, jan peyi a ye a la, fòk si Kanada vle ede nou, fòk yo vin ede nou avèk lame nou. Fòk yo vin ede nou avèk polisye nou. An mete zam nan men polisye yo. Ba yo dwa pou yo rantre pou yo detwi sa kap fè dezòd yo se tou. Pa gen afè ou menm kap vin rantre depi 1915 nap rantre se richès nou vin vòlè jiska mentnan yo mete izo pou bare richès pou yo yo mete lamò san jou pou bare richès pou yo yo mete tout ti gwoup ke nou wè nan chak ti kwen yo yo konn tout sak nan tout zòn ki sak genyen pou yo menm pou yo gen aksè dirèk gade madam lalim ou pa wè kòman lap mache anndan peyi dayiti. Nou pale li jis pran avyon li jis pran avyon l li desann anndan peyi a li pran machin li li travèse tout kote bandi an yo ye epi lal jwenn madam maniga eske nou tande l kidnape non se yo menm ki manèt ensekirite an se yo menm ki manèt ensekirite anndan peyi an nou pa dakò pou yo menm pou yo vin di nou yap vin ede nou non sè raseta nou pa dakò entèvansyon militè kèlkeswa nan fòm nan. Yap itilize des haïtiens pou vin fè nou wè wi entè nou menm nou di non nap dezapwouve sa nou dezapwouve sa kou vlel ke yap vin fè w konn oh wi men non lap bon pou peyi a non gen lòt fòm ke yo kapab rantre gen lòt fason ke yo kapab rantre gen lòt fason ke yo kapab fèl pli fasil ankò pou yo retire bandi sa yo nan figi nou nou gen lòt fason. Nou gen lòt fason. Jodi an mwen menm mwen mande nou medam mesye l aksepte pou nou di entèvansyon militè yo va tan nou pa gen plas nou anndan peyi a e yo pa gen plas yo tou e se petèt sa ke nou menm nou kanpe anfas nou di non. Jodi a peyi a gen yon konstitisyon ki sipoze respekte. Menm tout sa n ap fè yo an nou fè yo hors de la constitution, men mentnan nou di non, nou pa ka adere e aksepte a tèl a des choses comme ça encore en 2023 mesdames messieurs. Sans plus tarder avec nous Yves Juste. Tout peyi pran desizyon pa yo, nou menm tou. Yves Juste frè m kòman w ye? Bonsoir pdg Busta John rapid rapid rapid ann al gade sa ki domine aktyalite a 7 jiyè 2021 7 janvye 2023 sa fè egzakteman 18 mwa depi ke yo asasinen chèf leta nasyon an nan kondisyon ki vrèman difisil nan okazyon 18 mwa asasina sa a. Jiskaprezan, lajistis poko janm rive arete otè prensipal krim yo. Jiskaprezan, otè ekonomik yo, yo toujou dan lanati ap vakye nan aktivite yo. Sepandan, gen plizyè jij ki deja pase nan kad dosye sa a, jiskaprezan youn pa janm rive. atèm. Dènye jij ki nan dosye sa a, ki se jij Walter Essert Voltaire, ke madan ansyen prezidan Jovenel Moïse ta mande l pou l depòte l de dosye sa a, paske li ta enplike nan konfyolo avèk Léon Charles, nan sousi pou kapab fè jistis pa janm blayi nan kad asasina Jovenel Moïse la. Ebyen jiskaprezan, jij Walter Essert Voltaire poko janm rive. depòte l de dosye sa a. Ebyen fòk nou di w nan okazyon 18 mwa depi yo asasinen chèf leta nasyon an kote ke ansyèn premyè dam nan Martine Moise nan yon tweet li fè, fè konnen fòs fè nwa touye prezidan Jovenel Moise paske li fè leta sispann peye blakawout, sifaktirasyon, wout elatriye. Malgre tout sabotaj yo 18 mwa aprè. Pèp ayisyen an kenbe flanbo jistis la pi wo. Jistis pou Jovenel Moïse, jistis pou pèp ayisyen an. Dezyèm moun ki li menm ki oblije pale aprè 18 mwa sa a, se ansyen premye minis Laurent Salvador Lamothe kote ke li menm li di klèman 18 mwa gentan pase depi ipokrit yo bwote w ale. 18 mwa depi asasen yo panse yo genyen batay la, pase lajistis poko rive sou yo. Yo panse yo chanpyon, yo panse yo p ap janm jwenn sa ki touye yo la, men jou va, jou vyen, wè pa wè, jistis ap rive sou yo kanmenm. 18 mwa bouji nou kenbe pou n mande jistis la p ap tann, p ap janm tenyen, paske nou pa kenbe l pou kò nou. Nan sans sa, Laurent Lamothe swete otorite jidisyè yo mete lajistis an branl kòrèkteman yon mannyè pou wè nan ki mezi yo kapab rive bay fanmi prezidan an jistis jan ke sa dwe fèt. Lòt enfòmasyon ki domine aktyalite a Lendi 9 Janvye kap vini la a, tyè Sena a li ta dwe rive nan bout li. Ebyen, lè n pale de tyè Sena a ta dwe rive nan bout li, 10 senatè ki anba yo ta dwe retire kò yo, ta dwe pran tout valiz yo, menm on plim si yo genyen anba a, yo ta dwe retire l. 10 senatè ki pap senatè ankò. Apati de lendi 9 janvye k ap vini la, se Keklè Ogisten ki sòti nan depatman Nòdès, Pyè Franswa Sildò ki sòti nan Sid, Wanik Pyè ki sòti nan Nip, Grasya Dèlva ki sòti nan Latibonit, Jan Igo Belizè ki sòti nan Nip, Jean Ralph Fethière ki sòti nan Nò, Rony Celestin ki sòti nan Plato Santral, Joseph Lambert ki sòti nan depatman Sidès peyi an, Patrice Dumont ki sòti nan depatman Lwès peyi an. Se an total 10 senatè sa yo a pati de lendi k ap vini la, Yo pa senatè ankò, kididonk nan 48 èd tan k ap vini la, chanm sena a li pral rete avid kote ke pa gen on grenn senatè k ap gen aksè pou syeje nan chanm sena a kòm senatè. Nou prale fwa sa a nan depatman Latibonit kote ke kolera viris lan kontinye ap fè pale de li nan peyi Dayiti. Sòti janvye 2023 ki se premye janvye pou nou rive dat 7 janvye kote nou ye la a, gen an total 464 ka moun ki sispèk de maladi kolera nan peyi Dayiti. Pami 464 67 ka sa yo, gen 58 ka ki konfime. 69 moun gen tan mouri nan depatman Latibonit lan pa rapò avèk maladi kolera k ap fè ravaj nan depatman Latibonit lan. Nan sans sa a, responsab sante yo nan depatman Latibonit mande avèk otorite santral yo pou wè nan ki mezi yo kapab voye. de Lesinyè nan depatman Latibonit lan yon fason pou wè kòman ke yo kapab rive bay moun yo premye swen pa rapò avèk kolera a kap fè ravaj nan depatman Latibonit peyi an. Ebyen si moun yo konn di l pitit tig se tig ebyen se tout bon vre pitit tig se tig. Ovidio Guzman ki se yon jèn gason ki gen 32 lane ki. Ansyen drug dilè El Chapo nan peyi Meksik li jwenn arestasyon l nan peyi Meksik kote ke misye ta youn nan moun kap dirije yon katèl nan peyi Meksik ki rele Los Menores. Aprè arestasyon Ovidio Guzman gen an total 29 moun ki. nan peyi Meksik, san konte 35 lòt blese, se ansanm dega materyèl ki anrejistre diran lapolis t ap arete Ovidio Guzman ki se pitit El Chapo, youn nan gwo trafikan dwòg nan peyi Meksik. De a twa mwa avan ke Etazini avèk Kanada te pran sanksyon kont sèten dirijan politik nan peyi an, Animal politik lan, li te chaje plim sou do l. Li te tèlman chaje plim sou do l, ou wè l t ap al tante pou l enstale tèt li kòm prezidan nan palè nasyonal pandan ke Ariel Henry li menm li la kòm premye minis san ke Ariel Henry pa t menm okouran Lambert te pral tante pou l enstale tèt li nan palman kòm prezidan. Ebyen, apre ke otorite amerikèn ak kanadyèn yo fin pran sanksyon kont sèten dirijan politik ou di mwen dè nèg nan sektè ekonomik lan nan peyi dayiti ebyen animal politik lan te pwal pèdi anpil plim sou dol ebyen nan minit nap pale la fòk nou diw animal polistik lan li tankou yon rat do kale ki lage nan lari ya paske tout plim sou dol fin tonbe nèt kòman ou konprann jodi an bon sa. Ariel Henry fon akò 21 desanm ou pa tande lanbè di anyen sou akò a ou pa tande youri latòti di anyen sou akò a ou pa tande nenel kasi di anyen sou akò a ou pa tande renold duc di anyen sou akò a ou pa tande jilbè bidjo di anyen sou akò a ebyen ou konn sak fè nèg sa yo paka di anyen se paske yo gen sanksyon ki poze kont yo yo pè pale pou blan pa tou debake vin bwote yo al avè yo ebyen jodi an se pou ou gen rezon ou wè animal politik lan jodi an nou paka relel animal ankò se yon chov souri politik nou ka relel paskel pèdi tout plim sou dol li pèdi tout dè nan bouch li e. Animal la fenk kare prezidan paske apati de lendi kap vini la animal la pap gen sekirite deyel anko li pap gen imilite palemantè anko li pap prezidan sena anko animal la ap menm jan avek yon senp sitwayen e animal la te fon deklarasyon li te di w paskel pa chef nan pasel pa chef nan peyi sa li pito pote valiz chef. Eske animal la pral pote valiz André Michel? Eske animal la pral pote valiz Marjorie Michel? Ou di mwens eske animal la pral pote valiz ak valiz premye minis defakto a ki se Ariel Henry? E, m pa kwè animal la ap ka jwenn posibilite pou l ta al pote valiz nèg sa yo paske nèg sa yo pa gen menm tandans politik avè l. Jodi a animal la genlè ap resi pou yon ti tan li pa chèf vre. Men, e, Yves Juste, An nou an nou fon eklèsisman paske kote ke nan batay sa nou ganye kanmenm anndan batay sa k anndan pou peyi dayiti an nou ganye kanmenm avèk sanksyon ke kanada enpoze moun sa yo e sanksyon sa tou fè moun sa yo al chita lan yon kwen fèmen bouch yo anndan peyi a ki paka di yon mo deja la Nou kapab di nou ganye lan yon plas paske se te yo menm ki tap mete latwoublay e a fòs de sa tou moun sa yo yo pè kòmande zam, yo pè kòmande minisyon anndan peyi Dayiti. Fò w ti eklèsisman pou nou sou sa. Efektivman Bosca, sanksyon entènasyonal la mete sou do nèg yo, li vrèman peze lou e se pou youn nan rezon ou wè ke nèg yo oblije fè retrè sa nan politik lan. Yo oblije pa opine, pale de politik peyi an. Yo pa ka fè on grenn konferans, yo pa ka reyini de twa moun okenn kote nan kèlkeswa depatman ke yo sòti. Paske alega de sanksyon ke entènasyonal la mete sou do nèg yo, li vin lage nèg yo nan gwo kouri. Men youn nan bagay nou ka repwoche. Kominote entènasyonal la de nèg sa yo, lòske nèg sa yo t ap anpeche peyi a travay 2 a 3 zan de sla, ou pa t janm jwenn yon kominote entènasyonal te mete sanksyon sou nèg sa yo. Pou otan, kominote entènasyonal la te konnen klèman ke nèg sa yo, yo nan kesyon trafik ògàn yo, nèg sa yo, yo nan kesyon trafik dwòg yo, e nèg sa yo, yo nan kesyon blanchiman dezavwa. Nèg sa yo yo nan kesyon finansman gang anndan peyi a. Ebyen jodi a poukisa kominote entènasyonal la 2 a 3 zan de sla li pat janm mete sanksyon sou do nèg yo. Ebyen jodi a nou konprann a klè demach kominote entènasyonal la ap fè a lega de Ariel Henry ki nan tèt leta a. Men fòk omwen tou nou bat bravo lakontantman tou yon lòt kote pou kominote entènasyonal la. Paske ansanm de animal politik sa yo ki anndan peyi an, yo tap anpeche peyi an fonksyone. Malgre ke Ariel Henry, li li, li menm ki la a, li pap regle anyen nan tèt leta a, men avèk nèg sa yo, m pap baw manti, twoub politik lan, li tap ase pi danje ke jan l ye jounen jodi an. Men, gras avèk efò blan an, wè. Nan ki twou li foure nèg sa yo? E ou pral wè dè òganizasyon nan peyi an pral di w apre sanksyon entènasyonal yo, to kidnapin nan, to ensekirite a li oja diminye nan peyi an de 15 pousan paske blan an li depoze sanksyon l sou nèg yo kote ke gen nan nèg sa yo ki pa ka kontinye achte zam nan peyi etranje. Gen nan nèg sa yo ki pa ka kontinye voye lajan bay militan politik atè a ou di nou bay bandi pou w kapab kreye latwoublay anndan peyi a. Enben jodi an, blan an li dwe kontinye sanksyone lòt moun ki nan kesyon politik peyi a, ki gen dwèt yo tranpe nan kesyon asasina, nan kesyon dwòg. Paske jodi an, se pa sèlman Lanbè, se pa sèlman Youri Latòti, se pa sèlman Nènèl Kasi ki li menm pa dwat nan kesyon politik peyi a. Gen yon lòt gwoup moun tou anndan peyi a ki gen anpil dout sou yo nan zafè politik peyi Dayiti. Yo te met ansanm, yo asasinen 58 tièm prezidan nou, ki se prezidan Jovenel Moïse. Anben, apre yo fin asasinen prezidan Jovenel Moïse, yo kontinye ap asasinen nou menm militan. Jodi a, nou kanpe devan imaj Black Diamond, ki son militan ki tap batay pou mande jistis pou prezidan Jovenel Moïse. Jistis pou pèp ayisyen an, jistis pou frè m ak sè m yo k ap masakre maten, midi e swa nan katye popilè yo. Anben, asasen kriminèl yo 19 desanm 2022 a, yo boure Black Diamond nan machin, yo bat Black Diamond a mouda zam sèlman, yo kraze Black Diamond. Anben lèl vomi fyèl li double, nou pa konn si e pwazon yo ba li, nou pa konn si se kout kòf zam yo ki fèl vomi fyèl li. Anben Black Diamond, yo etenn souf li nan jou ki te 19 desanm 2022 a. 4 janvye 2023, se finiray Black Diamond nou menm nou t asiste. Jodi a, nou mande pèp ayisyen an, batay pou n delibere peyi a S on konba pou n pa kanpe, s on batay pou n kanpe pi djanm, s on pwanyè Black Diamond ba nou pou n kenbe nan men nou. Asasinen Black Diamond pa ka asasinen karaktè militan yo, pa ka asasinen batay militan yo. Ilèvre ke yon sòlda tonbe, batay la ap kontinye. Jodi a, tout militan konsekan nou yo, nou mande yo leve kanpe. Jodi a m gade m wè yon pakèt ti grangou, m pa rele yo militan, yon pakèt ti visye, m pa trete yo militan. k ap chante pou André Michel, k ap chante pou Majorie Michel, m pa trete sa yo militan. Demen dinitè nou, nou pa ka pwoteje madam Lalim, vòlè sa yo pa ka pwoteje madam Lalim, madam Lalim e kidnapin nap fè nan peyi a wi, madam Lalim pa ka pwoteje, mete madam Lalim deyò pou nal pou nou fouti devan karyòl, Dimitri Boulos te bòy, operasyon, operasyon, operasyon pote boure pou madam Lalim. E madam lalim nou vin pran. Nap fè nou touye n jodi a. Nou pa ka pwoteje madam lalim. Madam lalim e li kidnapè. E li fè tout kidnapin nan peyi a. Sispann pwoteje madam lalim. Jistis pou nou. La polis sispann sekirize Ariel. Sispann pwoteje Ariel. Madam lalim asasen. Mare madam lalim. Mare madam lalim. Mare kò gou. E yo fè kidnapin nan peyi a. E yo ka fè kidnapin. Sispann sekirize madam la lim. Sispann pwoteje madam la lim. Jodi a n bezwen libète pou peyi a. Libète ou lanmò. Libète ou lanmò. Libète ou lanmò. Madam la lim. Pou lapolis ap sekirize madam la lim. Madam la lim wi. Ki mete kidnapin nan peyi a. E madam lalim wi kap fè kidnapin 24 sou 24 mezanmi kenbe dinite nou non mezanmi kenbe dinite nou. Mete fanm sou nou mete gason sou nou lontan lontan yo te ka tye nou ak grangou jodia nou pa kapab pandan m di nou nan 4 mwa ou pral preske bezwen 250 ou 1 dola grangou pral tye nou tout men sèt fwa si nou pap dakò pou grangou tye nou ke nou chak pran responsablite nou kenbe fanm yo.